Bon e map swiv li avèk anpil atansyon paske e mwen se avoka manm bawo pòtoprens e gen enplikasyon sekretè jeneral bawo a bon m se manm tou bawo e e la federasyon dè bawo menm se bon bagay m twò konprann byen e nan fonksyonalite li e kisa lap fè men kanmenm e nou se manm la federasyon dè bawo. E li se sekretè jeneral tou. E bagay la yon ti jan pou le mwen pèplèks. Paske mwen panse ke se pa yon bagay pou y ap fè e jan y ap fè l la. E jan w di l la tou. Ou di l enplike nan trafik zam. Bon, m pa kwè se sa. E fòk nou, laprès, ede piblik la konnen mye e pi byen e sa k genyen an. Non, non, non, non! Lapolis ap fè amalgam. Nou pa ka fè amalgam. Fò nou ede pèp la konprann mye. M panse gen trafik zam ki fèt vre nan yon batiman ki vini, li li san nendout, ki genyen pote zam, zam fannfwa, minisyon e. Nou te di l on fwa nan, petèt nan Panorama, nan Radyo Mega, nou di ke Ayiti pa fè zam, nou pa fè minisyon, tantativ pou te fè zam nan, se nou menm nan BAI avèk kliyan nou ki te pouse Ministè Komès, vijilans nou, fè Ministè Komès pa bay otorizasyon oubyen cancel otorizasyon li te bay la. Donk, se nan pò yo pou n ale. Se nan pò yo. E se la a e bagay yo ye. E sa k pase Pòdepè a, l ap mete nou e sou pou nou konprann pi byen, se Leta a menm, se Leta a menm k ap fasilite e komès zam nan e pou alimante gang yo. Donk se, lè m di Leta a, phtk avèk tout alye l yo. Donk, ki t ap fè sa. Men, nou pa ka di mèt la nan trafik zam paske mèt la pa de prè ou de lwen li pa nan kesyon batiman an. Lè m wè antite anndan dcpj ki pran dosye a, se baf e m panse alafen biwo afè finansye e ekonomik. Men sa vle di genyen yo pale de trafik denfliyans. Sa vle di se pou moun ke yo arete. Se pou moun yo arete yo. E m panse se 2 gwoup moun. Ou byen 2 moun. Yo arete, se moun ki arete yo. Ke komisè a lage. E yo vin jwenn ke komisè a lage l. Se de konivans avèk ministè la jistis. Osi senp ke sa. Ministè la jistis. M poko ap antre pou m di mèt la. e pran nan pyèj zanmara de mèt Robinson men e nou di bagay la pase anndan misaj paske genyen e e direktè afè jidisyè la e ki mawon e sanble gen lòt bagay ankò anndan e kap de devwale e jounen jodi a m wè laprès e ap antre nan lojik ke se te yon sèl moun. Se mesye mesye a ki te pou mwen mayon fèb la. Paske li menm e se mèt batiman li ye e li li gon seri de responsabilite li pa genyen. Men lòt moun yo, lòt moun nan e ki m pa tande e ki voye l vini e ki te la oubyen yo te arete yo, yo te arete l e moun k ap resevwa l tou yo wè ki konnen yo konn non yo, yo konn tout bagay sou yo. e ke yo pa nou pa di anyen e nan rapò baf la m pa santi sa mansyone nan sa pa mansyone bon kòm etan done travay baf la kapab limite jij enstitsyon ka toujou bal manda rogatwa pou kapab fè travay li men gon travay bakle e ki fèt Ki vle fè konprann, bon m pa konnen se pou lave ministè lajistis, mwen m di ministè lajistis, sa vle di gon pakèt moun ki ta dwe anba kòd, y konpri le minis Bertho Dorcé. Minis lan di l te gentan revoke mèt Robinson men li pa nan kabinè li. Bon, mwen menm m pap pran nan zen mèt dam, m konn nèg sa yo, mwen malerezman mwen m pa konnen, m toujou panse m pa konn mèt Robinson ase, Poum ta di e lè yo nèg kafou rapò yo genyen men m panse e tout moun konnen pase silfire de mèt Dòsé nan tout sal enplike nan tout malpwoprete petèt se sa pou l ta pale donk e goulya genyen revoke mèt Robinson ki bò mèt Robinson te ye lè pou l ale dcpj a m pa konnen sa vle di si l te e poukisa lèt la pat piblik depi byen avan. Tout moun te konnen ke tèl moun pa fè pati de e poukisa tou li te retire l fò l di poukisa tou fò l di poukisa l retire l oubyen kote lèt la pou l ta al di l te revoke l kot lèt la fòk lèt la ta piblik pou moun ta konnen l donk mwen m panse ke e gen yon machinasyon k ap fèt e l fèt deja nan sans ke yo ap ekate e se poutèt sa menm yo fè yo fè e Afè jidisyè a mawon mesye Obou. Paske si se li ki enplike, sa vle di gon kote yon lòd soti. E donk yo mete l sou kote e yo pran mayon fèb la e tankou mèt mèt la e pou mèt la al reponn. Bon m panse se yon kesyon pou nou ta poze l. Lòske dcpj oubyen baf te mande l pou l te mete mèt la a dispozisyon l. E yo denonse yo deja. E yo de moun ki gen de pase, ki wè, ki abitye al bay jij kòb, wè, al soudwaye jij, e pou, pou, pou yo lage oubyen pou nan de dosye louch, de dwòg. Ba yo bezwen lave tèt yo, bon yo ap travay. Yo, yo bezwen lave tèt yo. E sa k fè ou wè gen yon bri, e yo fè kou ribann anvan dosye a rive nan habeas corpus lan. Yo di dwayen an pral minis. Bon, dwayen an se yon moun e ki la pou minis kenpòt lè e lap minis pase depi ou tout tan phtk la sa vle di e li toujou ap espere pou l minis sa ou pa pa gen manti nan sa paske e Doyen an se yon vandu o phtk sa vle di nan premye lap fè tèt bese e de fèt li toujou kont ale tèt bese tou li tou lè ou salye l li tèt bese sa vle di se konsa l ye e donk e kanta bagay phtk Se afè pa l, donk sa vle di l ap fè tout sa l kapab. Bon, mwen menm sa pa enterese m, moun jwenn djòb, moun pa jwenn djòb. Men, se lajistis lan ki enterese m, se les règles de loi, le due process. Bon, jiska prezan m pa gen devan m, m pa gen nan men m desizyon Dwayen an. Men, m abitye wè bagay sa yo deja. an 2004 m te wè yo, avèk Pè Jean Juste m te wè yo, avèk tout mesye yo m te wè yo kote ke Habeas corpus lan se zen. Ou y ap jwenn yon rezon, yon lòt, epi ou byen tou, jan w wè yo fè l la la, dosye a rive, li t ap trennen, li fè yon pakèt tan l ap trennen, l pa mwen men kan yon tantativ d'Habeas corpus, Ou ou li li rive nan kabinè enstriksyon. E wè e e pakè gentan rann rekizitwa l rapid epi l voye dosye a dòk. E m jeneralman m panse ke se de pwosedi trè bwate e mwen menm m pa ka tou e m pa ka inyore nayivte mèt Robinson. Donk, e m pa ka, ni komisè gouvènman Vigil, li konnen byen, li pa ka pran lòd ki manifèsteman ilegal. Oubyen si moun yo gen yon rekèt, e nan yon peryòd kote gen anpil moun k ap mouri e k ap pran bal, donk komisè a te dwe pi vijilan e pèmèt yon Jij denstriksyon fè afè a e jan lalwa mande l e pou l ta fè l. Ou wè mph pale de yon 200 mil dola ameriken ki ta separe pou nan dosye sa a. Bon, se sa m pa wè tou. Paske sa m pa wè nan rapò BAF la. Donk, m pa konnen kouman mesye yo tamize enkriminasyon yo. Eske se pou trafik denfliyans, lè sa m pa gen pwoblèm si gen asosyasyon de malfetè. Paske fòk nou klè pou nou di moun yo, e piblik la konnen, asosyasyon de malfetè a se pa yon enkriminasyon ke li ye. Asosyasyon de malfetè a se yon, e si fòk genyen yon krim, fòk gen yon biten, fòk gen yon bagay ki fèt. Sa vle di, e pa tout fwa yo mete asyans malfektè epi l ka kenbe. Donk, e fò w moutre tou direktè l tout san te fonksyone. E le biten, se ke m pa wè nan rapò baf la. E m sèlman tande l nan rapò rnddh la. Bon, mwen m konnen rnddh fè anpil rapò. E Anpil ladan yo e trè bon men gen ladan yo ki gen anpil feblès tou. Donk m swete ke jij denstriksyon an nan òdonans li petèt l ap jistifye ke te gen yon kòb ki pran. Se nan se nan se sèl ka ke yo kapab enkrimine e mèt Robinson. Menm lè m dakò si l nan si l te nan ministè a oubyen si l te jan entèvansyon li fè nan mande jij la, nan mande komisè gouvènman an, paske se pa jij la, komisè gouvènman an, pou l te lage moun yo, m panse li menm tou, la genyen pou l ede lajistis e nan defans li. Ki moun ki te mande l fè sa? Eske l te fè l avèk pwòp otorite l antanke avoka? Èske ki moun ki te mande l tou? Paske si se mèt blan Ki se avoka mesye a nan pòdepè paske mèt la dil pa janm al pòdepè enben si e mèt blan enben la di e mèt blan ki te mandel men si lòt se nan ministè a paske mwen menm e jiska prèv kontrè e sa se e pa imajinasyonm men se de bagay ke konpreyansyonm de sa mèt Robinson son bon teknisyen fò nou di sa ki pratike le dwa e la pwosedi. Moun yo yon moun ou ta rele minis men se yon danm li ye moun yo pa janm di sa pèsonèlman mèt Bèto se yon danm nan kesyon dwa se nou ke se trafik li fè li peye jij li soudwaye lòt moun bon li siviv nan sistèm nan men se yon sistèm pouri li ye men se te yon sistèm kòrèk mèt Bèto pa t ap siviv ladan l Fò nou klè sou sa. A se moman la, Mèt Robinson vini, li bay yon pwennvi dwa. E pwennvi de dwa l bay pou mesye ke yo lage, youn nan moun yo, bon tou lè de lage, men m pa konn non yo, men sa ki mèt bato a, pwennvi de dwa ke l bay la, li klè nan kòd la, li bay yon bon pwennvi. Bon, nèg yo, yo te bezwen sa. Yo itilize l. Men, koulye a, kòb la, E madanm mesye sa a, mèt batiman di l se 5 mil dola lajan l peye onorè avoka. Bon, m pa konn konbyen mèt la te jwenn ladan l, donk fò bagay sa a eklèsi tou. Pase si gen kòb ki bay, e kèlkeswa kesyon an, fò nou konnen ki èske mèt la te jwenn kòb li menm. Sa, pa gen anyen k di sou sa. Malerezman, bawo a, avoka yo, nan tout e. pwoblèm ki genyen paske fòk mwen menm e konsa m pale m klè e gen pwoblèm nan bawo a tou e mèt la eske yo te byen wèl eske pa byen kontan sa k rive l la m pa konnen men m pa santi ke bagay la byen plase paske si y ap fè avoka sa. yap ofri de moun pòs ministeryèl pou l rann de jijman sa se kòripsyon tou se trafik denfliyans se kòripsyon li ye tou e m panse fò nou denonse eee mèt Bèna Senvil ee ki li menm ee tanzantan chak lè gon gwo dosye ee yap jwe avèk li pou di lap minis Epi li menm l ap pran de desizyon ki pa nan siye a la lwa. Li pa kòrèk. Èske desizyon l pran nan sa la li pa kòrèk? Lè l di ke li voye avoka yo al fè valwa yo. Non bon li e pa premye fwa l di sa. E pa libète libète endividyèl moun e e pa sou sa yo mande l pou l satye sou libète endividyèl la ki nan konstitisyon an. Li dwe fè l san remiz ni tour de wol. Se pou pwononse l sur la libète endividyèl e menm lè yo ta kenbe mesye yo men li dwe deside ke mesye yo te mal arete, yo te fè plis tan e ke yo te dwe fè nan baf la. Donk m panse se sa yo te mande l fè. Yo pa mande l pou mesye yo al devan jij. Sa pa bagay pa l. Ki enterè l genyen pou l fè l mache? Alò ke li klè nan rezolisyon Nasyonzini an, yo te mande pou Lèzetazini ede pou ke moun zam yo pa antre nan peyi a konsa. Se sa pou yo ta fè. E se lotbò a yo ye. Se yo k pou mete skanè, yo gen gwo mwayen pou yo fè kontenè yo pase nan skanè. Bon, mwen menm, m p ap ale M ap rete nan de bagay politik oubyen entènasyonal Lèzetazini, m p ap antre ladan l. M ap gade kouman jistis mwen ap mal mache e kouman jistis mwen pa ede ditou pou rezoud pwoblèm zam nan. Alò ke moun ki pote zam yo, yo dans la nature, yo pa di anyen sou yo, m pa, yo pa, yo pa, yo pa pral lanse ankenn manda pou arete yo. M panse se ta sa, petèt se ta pral wòl jij e ki vin sou dosye a bon m swete tou se pa yon lòt jij ki pral fè lòt kòb lòt trafik denfliyans anndan koze a pou mwen e m konnen jij lan trè byen e m ap tou bay mesaj la pa panse ke se nan yon peryòd se te vwazen m moun m konnen trè byen men m p ap epanye l de si ke e dosye sa a e li pa ale ladann e m panse l bezwen moutre ke li gen kapasite. pou l fè dosye sa a e paske se yon dosye pou pou le mwen fasil pou le mwen fasil li ke li kapab moun yo la yo konn moun yo gen papye yo gen de prèv gen tout bagay yo bon lòt koze ankò kote kò deli yo e minisyon yo kote zam yo kote bagay sa yo bon y ap pale de e de pale pase fòk mwen m vle di an klè genyen de Enfraksyon ke nou wè e 2 kategori moun, se la amalgam nan ye. Nou pa ka mete Mèt Robinson nan trafik zam nan kòm tankou se li menm. Se sa fè m sonje lè m te lekòl nan klas m pa konnen segond lè m t ap etidye Les animaux malades de la peste. Raple nou, lè zanimo malad la pès, sa vle di lyon parèt li di, se mwen ki, se yon malediksyon ki tonbe nan vilaj la, e lyon di bon, yo di bon sanble se move aksyon ke zanimo yo fè, ki fè move bagay sa yo tonbe la, e pi nèg yo ap fè reyinyon pou yo wè kiyès ki fè bagay la pou yo kab aneyanti l epi pou remedye Epi Lion di a m manje moun tout kote m jwenn yon moun m manje l m kraze l e lòt la di m fè sesi m fè sele de bagay atwòs Bourik la di Bourik parèt li di a m sonje m te m ta pase nan yon santye te gen yon touf kann m te pase m rale yon de twa flèch pou m manje li di bon men ni men men men men men men se ou ki fè ki fè nou nan sitiyasyon sa Se m voye tout moun yo al li petèt li trè bon Les animaux malades de la peste sa vle di koulye a se mèt Robinson e wi se komisè a ki responsab de tout kesyon sa alò ke kriminalite gen la se kriminalite leta nou wè l Site Solèy e nèg yo genyen e machin CNE e pou yo antre kraze kay e nan legliz nan katedral Pòtoprens yè la. yo genyen de materyèl nan men yo kote yo jwenn men sanble bay leta e sanble anpil moun ap di e ke nèg yo gen de kouvèti de cha pou yo fè sa yap fè yo donk son kriminalite leta e se leta ki responsab bon e zak fò wè e gen tout kriminèl sa yo nan gouvènman sa e yap mal pou retire yo e paske si yo retire yo mèt yo ap pral kont yo donk se avèk yo pou fonksyone men tout moun pwofàn di l e li klè sa vle di piske genyen de aji ak mawon de aji ak mawon enben e bagay la soti nan ministè genyen konseye minis lan menm si l te revoke menm si l te revoke men il fut konseye enben li la. e bagay la soti anndan ministè a donk minis lan te dwe menm si yo pa tap menm si yo pa tap e e e aretel men yo te dwe tandel se li menm ki te ka bay pèsonalite yo e e pou l ta di ki moun mèt Robinson ye se li menm ki tap di pou kisa l te prann anndan eske l te prann se pou zak sa l te prann oubyen eske se bagay pèsonèl yo oubyen eske se djòb sa l te ba li Se li peyel poul te fè job sa? Enben donk plen kesyon pou yo poze men m regrèt mèt Robinson pa prete le flan pa nayivitel wè pa nayivitel bon mwen menm m pap di tankou tout lòt moun li pat dwe al travay paske nèg yo si yo byen bon depi w zanmi koukou fò w manje kaka chwal Donk m panse koulye a mèt la bezwen pran sitiyasyon l a de men e m panse ke li lache o nivo bawo a e menm nan ministè a. Donk se li menm ki pou degaje l e fè defans tèt li e li pa ka fè on nòt an di pay, an di pay, se pa, yo pa ka arete yon avoka, e bagay li klè, bon, mèt la, defans li fè devan baf la, li di se avoka l ye, wè, e li te bay yon, li rele, li bay yon nòt, li bay yon tèks, yon rekèt, donk, Li fè travay li. Nan premye ki di moun nan li paka mwen menm pa dakò fè avoka avèk moun ki nan kap pote zam oubyen moun kap fè dròg bon se 2 nèg la yo patap janm jwenn mwen kòm avoka yo men li menm li gen dwal sil gen dwa e yo peyel Sa vle di koulye a avoka kiyès bon? Paske gen 2 bagay nan koze a mwen di w, genyen mesye ki mèt batiman an, gen yon bon li menm suivan lalwa li pa responsab, men e lòt nèg yo avoka yo menm yo fè lemò sou yo, yo pa di anyen sou yo, yo pa pale sou yo, e baf la pa pale anyen sou yo, baf la pa ka fè bagay politik non. Apre sa, nèg yo pa ka kraze dcpj. Sa vle di gen 2 nèg ki, bon mwen m pa gen non yo, men sa vle di gen 2 moun yo te arete. Fòk limyè fèt e fòk laprès mande kote lòt moun yo arete yo. Kote lòt moun yo arete yo? Yo te arete yo, yo lage yo. Eske se pa kòb la, kòb la, m pa wè kòb la nan rapò BAF la, 200 mil dola rnddh di a, si l ta vre, m pa wè l nan rapò, nan rapò a m wè de pa lab ke sou telefòn yo fè ansanm avèk komisè avèk mèt Robinson Pierre Louis men m pa wè tras lajan ki moutre m gen kòripsyon sou kesyon sa donk tèz mèt la pran an si se li antank avoka se li l di se li menm ki premye defansè tèt li Ebyen si se li li pran sa vle di se li te egzèse pwofesyon l. Yo pa kapab mete l nan prizon bon sof ke li se li te nan ministè a m panse e gen trafik denfliyans sèt men m poko wè lajan an fò m wè lajan an nan kote l li menm èske l te antre sou kanè l. Èske l te sou kanè l? Oubyen konbyen kòb li te jwenn? Ki jan separasyon an te fèt? Sa vle di bagay la pa ka pase. Fò n evite fè sa. E sa k fè mwen menm, m rete nan wòl mwen kon avoka. Dosye k pa dosye pa m, m pa twò pale ladan l. Bon, se djòb lòt òganizasyon, yo gen dwa pou yo fè denonse, se trè byen, e pou piblik lan ka konnen e bay men dèfwa li pa mennen nou nan bon direksyon Lòske gen 2 rapò paralèl ki fèt e ki soti epi ki sanble pou oryante e sa k ap fèt la. Donk fòk nou fè anpil atansyon paske se yon peyi nou genyen, se pa yon ti jouk e pa yon ti jouk oubyen se pa yon ti vilaj oubyen e pa 2 grenn moun men se yon peyi n genyen fò bagay yo fèt suivan les règles de l'art pou fasilite les institutions Se vre yo febli men fòk nou fè de bagay pou ke nou ret tann tankou pa egzanp mwen menm m pa ta gen pwoblèm e si ke kenpòt rapò ta ret tann dcpj pou ke rapò pa ret tann dcpj e menm si gen kontrè menm si gen pwoblèm fò nou soufri ret tann enstitisyon yo fè travay yo oubyen e oryante nan pis yo e kibò pou y ale eksetera men koulye a nou genyen 2 m pa konn lòt rapò k ap vin ankò sa vle di èske yo montre ke kòb la nan moun ki nan prizon yo la èske yo te pran nan kòb la kouman kòb la te separe m kwè sa pa ede nou alò ke baf la se finans finans avèk ekonomi. E men se sa kèm te di, e sanble se kòb la yo genyen nan, yo jwenn ki fè yo gen evidans pou yo kenbe mèt la avèk komisè gouvènman an. E yo pa mete l nan rapò a? E m pa wè l nan rapò a. Donk se yon bagay ki grav. Bon, e se menm, menm egzèsis la. Men m ap fè yon ti remak pou ou e sou politik ensekirite a. Mwen menm se sou lèfè m gade. Te gen yon tempo. E lavalas fè yon sòti. E pi sa w tande a e bouyay e bouyay nan site solèy. Sa vle di ke se pòs rezistans pèp la poul manifeste ke yap kase li klè se sal ye se politik la sa e se sa phtk ap pè e sak fèm panse gen anpil moun ki twonpe yo nan lè babekyou ap repete kel se revolisyonè donk revolisyonè nan kisa fòl defini n kisal vle kisal vle a la fen dè fen donk eske se an e si wap fè revolisyon se pou pèp la oubyen pou ki moun oubyen fòl klè E m panse se la kanmarad nan Ayiti Libète yo peche, lè yo konprann e y ap fè pwomosyon pou Babekyou tankou yon revolisyonè. M panse sitiyasyon an se yon sitiyasyon, se Leta ki vle l. E pa bliye, madam Lalime te di federasyon gang yo, yo te fèt e yo ede peyi a e nan rezolisyon nan oubyen nan e dènyèman la nan renouvèlman manda BINUH an ou wè te genyen yo te mande pou ke yo te fè yon misyon de pè lèzetazini pa vle paske son misyon de pè ap gen moun kap vin a zam pou ede pou rezoud e madi pou ensekite a menm si mwen menm m pa nan enjerans la non men map baw fè Map baw fè e ke lèzazini di non e yo li fè konsesyon li goumen e pi li yo renouvle manda bimin li an preske menm jan donk e kesyon gang ame a li genyen mèt li li genyen moun e ki dèyèl bon e a chak fwa yo vire van nan oubyen yo fèmen donk. M panse k nan sitiyasyon sa, se pèp ayisyen an k viktim. Se li, paske m panse, se li k pou fin a gang yo. E koulye a la, e n ap fini pa wè e nan e pò yo, e se pa swa, se la zam y ap soti. E otan de fwa ke gang yo ap alimante, se otan de fwa y ap pi e y ap fè plis krim. y ap fè plis bagay. E li sanble tou, se de fra yo ap goumen antre yo, y ap goumen pou tèritwa. Donk, ou tande gen moun tou ki di, ann fè eleksyon. Donk, nan sitiyasyon an, jan li ye a la, gen moun li ranje. Donk, si li ranje moun, bagay la ap toujou, ou p ap pèdi tan ou, l ap toujou pran de pwopòsyon. Men, se sèl mouvman pèp la ki pou mete yo ozabwa paske pèp la abitye fè sa e mwen m raple m gen nèg ki a zam ki kouri wi m raple m an 86 gen nèg e makout yo yo kouri yo di e pa makout yo ye se bay bay yo kouri donk se pou n di w e e e se batay la pou pèp la angaje sof e fò l pa okipe lide yo pa genyen e tout moun e antre nan e konbinezon avèk Lèzetazini e pou pouvwa e ben yo menm se yo pou bay tèt yo e kapasite e pou yo e pran desten yo an men epi pou yo bay tèt yo pwòp lide yo pou avanse nan batay yo. Mèsi mèt. Se mwen ki pou remèsye w.